Nap salye la près e nap salye tout staff nou ki debake la ki vin kouvri gwo evenman sa e jodi a nan non Site Solèy e nan non gwoupman Jepep e Yon lòt fwa ankò, m salye tout moun ki pral tande nou nan moman an. Objektif mouvman sa jodi a, se pou nou di ak PM, PM Ariel Henry pran responsabilite l anvè Site Solèy. Paske moun Site Solèy se moun. Premyeman, n ap di PM Ariel Henry. E Eliant, nap di PM Ariel Henry, fòk lavi reprann anndan Site Solèy. Fòk komisarya yo, fòk lapolis tounen vin fonksyone anndan komin Site Solèy. Fòk tribinal de pè anndan Site Solèy la tounen fonksyone. Fòk tout lekòl ouvè kòrèkteman. Fòk boulva dèzameriken an, wout la, fòk li debare. E nap di PM Ariel Henry fòk lopital Sent Katrin nan, sant de chapi, fòk gen doktè ki pou vin travay ladanl. Fòk kanal Sen Jòj, kanal Tesina, fòk yo kire, paske lè lapli tonbe, moun Site Solèy ap viv yon sitiyasyon difisil. Lè nou di fòk lavi reprann anndan Site Solèy, fòk ginyen yon lapè total kapital, pou mache Bouklin nan tounen, pou chofè taksi moto yo, chofè kamyonèt pou tout tounen. Nan sans sa a, gen yon regwoupman anndan komin Site Solèy, pli presizeman zòn Bouklin, ki gen plizyè sektè ladan l. Egzanp, nou gen sektè relijye, nou gen sektè vodou, nou gen sektè edikatif, nou gen tout gwoup moun, òganizasyon de baz yo ki reyini ki pou di ke. Fok yo pran dosye site soley la an men. E sa se yon se yon chofe jaret e pma ri. E apre 2 semen si pa gen yon bagay ki fet andan site soley nou menm nap relanse yon mouvman ki pi red ke mouvman sa. Paske nou menm andan site soley nap viv yon sitiyasyon ki difisil. Nap felisite gwoupman ki te gen andan site a kote te gen bal ki tap tire. Jounen jodi a gen yon trèv ki fèt, n ap mande tou pou leta pran responsabilite l pou ke popilasyon an kapab viv nan lapè. Pandan n ap mande tou pou katèl majistra ki la a, manda l bout deja, li lè pou mesye sa yo pliye bagaj. Paske yo pa gen anyen serye y ap regle anndan komin nan, pèp Site Solèy la ap soufri, n ap mande pou nèg sa yo kite. Paske aktyèlman la. Komin Site Solèy divize an 2, dan si divize an 2 a, sitou pou meri a, e wap gade gen yon meri ki sat e gen yon lòt meri ki kwadèboukè. Se di tout pwojè ki vini yo, yo pa vin jwenn moun Site Solèy. Lè nap gade sitiyasyon ke nap viv, nou pa wè aksyon okenn majistra, nou pa wè okenn lidè politik, nou pa wè okenn anyen, nou di PM Ariel Henry, Nou pa goumen pou granmesi e nou pap goumen pou granmesi. Nan sans sa, nou lanse yon pinga pou n di anndan Site Solèy, gen moun k al lekòl, gen de kad ki kapab reprezante nou valableman sitou anndan ministè yo. Site Solèy poko jwenn anyen nan sa k ap fèt la a. Nan sans sa a nou mande patisipasyon nou pou jèn lidè ki anndan Site Solèy yo pou yo kapab patisipe nan tout sa k ap fèt nan komin nan. Paske nou soufri ase e n ap felisite tou mesye. ki t ap teworize popilasyon an, jès ke yo fè a depi nan kòmansman mwa desanm, yo ba nou yon trèv pou yo kenbe konsa, pandan n ap mande lidè ki nan komin an pou yo kontinye fè dyalòg pou ka gen yon lapè dirab ki fèt, pou mache Bouklin nan tounen, pou tout moun, pou lopital yo fonksyone. An nou pran konsyans de eta nou, paske jan yon moun ap viv anndan site solèy la li pa bon, gen moun kal peye kay deyò ki paka viv anndan site a akoz de jan sitiyasyon site a ye a. Depi jodi a nou lanse yon mesaj ba yo, nou di tout moun ki deyò, tout moun ki se pitit site solèy, yo kapab retounen lakay yo, pandan nap mande mesye ki gen bagay nan men yo pou yo pran konsyans de eta jan moun yo ap viv anndan site a. Rezon nou pran lari jodi an, se sa k fè nou salye laprès pale ki televize, epi nou voye kòdoleyans nou. Anndan GPEP, nou voye kòdoleyans nou pou fanmi viktim 2 jounalis sa yo ki te pran, ki te pran, e ki te viktim, ki te viktim nan ensekirite yo. E jodi a la, nou menm anndan GPEP, nou ta pran tan e difisil pou nou pa ta mande, e pou nou pa ta mande jistis pou 2 jounalis sa yo. E dezyèmman, nou pran lari jodi a la. Site Solèy la operasyonèl paske pandan yn ane nou pa gen komisarya nan komin nan, se paske gen lensekirite ki fè komisarya yo pa operasyonèl, men lefèt ke kounye a Ariel Henry pral asime responsabilite l pou n genyen yon komisarya vitam etènam. Uityèmman nou mande fòk mache Bouklin nan retounen. Nevyèmman nou mande fòk nou gen bon jan dlo, lè nou di bon jan dlo. Nou gen ti deba ki gen anviwon 10 zòn nan Site Solèy, 15 zòn nan Site Solèy ki ap bay nou, ap prezève nou pa rapò a ensekirite a. Dinepa an feblès. Men jodi a, nou di fòk Dinepa rejwenn tou. Dizyèmman, nou mande bon jan kouran. Nou gen 1 an la nou pa gen kouran nan Site a. Onzyèmman, nou mande fòk va yo disparèt paske pa rapò avèk va yo, lè n pale de va yo, se wout ki devan. E kafou bouki nan wout boulva dèzam wout nimewo 1 an kote wout la fèmen e pase lè nou di wout la fèmen se pa akoz de ensekirite ki fè wout la fèmen nou mande Ariel Henry pou l asime responsabilite l nan onzèm pwen an boulva yo disparèt nan douzèm pwen an nou mande plas fiyète site solèy la fòk plas fiyète a opera fòk li rekòmanse nan sans sa se sa k fè jounen jodi a nou menm. La nou nan kyes site soley kote yon manifestasyon kap fèt la aktyèlman la nan site soley e nou pral pale avèk manifestan yo pou nou konnen kisa ki dèyè mouvman revandikasyon sa la jounen Fòk nou pran konsyans, fòk mesye lidè anndan Site Solèy yo pran konsyans. N ap di PM Ariel Henry, voye je gade komin Site Solèy, sitou pou meri Site Solèy, kote te genyen 3 majistra anndan komin nan ki pa p regle anyen k se ye. Nou pa wè moun sa yo menm. Anndan meri Site Solèy, gen 2 meri, gen youn nan Sat epi gen youn nan Kwadèboukè. Nan sans sa a. N ap mande ke pou yo entegre moun ki valableman, moun ki kapab anndan tèt meri a. Anplis, n ap di anndan Site Zolèy, gen de jèn kad, gen moun ki fòme, ki ka reprezante nan ministè, ki ka nan direksyon yo. Site Solèy fòk li entegre valableman anndan Leta a. Se poutèt sa nou fè mouvman jounen jodi a. N ap di, n ap di yon nèg tankou Eliant, Sispann mande sou non moun Site Solèy, sispann mande sou non Site Solèy, paske anndan Site Solèy gen moun ki kapab. Epi n ap di e Rosmila resezi w, paske Site Solèy toutotan w tande lawouze ap taye manda, se toutotan solèy poko leve. Ebyen Site Solèy! Nan sans sa a, n ap di tout moun sa yo. Apre 2 semèn, si pa gon desizyon ki pran pou Site a, ebyen, tout Site Solèy pral mobilize pou n leve kont pouvwa sa a pou n di nou pa kapab ankò. Konbyen moun Site Solèy ki ta renmen wè wout la debloke? Fè m tande men nou, fè m tande men nou. Konbyen moun Site Solèy ki ta renmen wè lè gen pwoblèm pou m al nan Gonson, pou m al nan Belekou? Mache Boukoun nan tounen yon lòt fwa kòm randevou. Nan sans sa, nou di Leta pran responsabilite w paske Site Solèy pa kapab ankò, nou bouke, nou bouke, nou bouke. Yon lòt fwa, an nou aplodi laprès. Nap soufri anpil! Nou pa ka foksyone men li. Nap fè manje ansanm avè l. Avè l nou fè manje. Avè l nou benyen nou bwè. Nou benyen timoun. Fò l ba nou yon fyèv la. Timoun ap souflare dyare. Ba yo lopital. Pou sa avè dlo trèt la fè l santi konsa. Pou konsa yo voye l.